Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon trè bon wikend a chakun de vou puiske jodia se samdi 15 oktòbr 2022 enfòmasyon nou pote pou ou nan kad emisyon sila men jis avan nou kòmanse nap remèsye tout sila yo ki nan entènasyonal la sila yo ki yo menm te voye voice e lè nou tande voice yo ebyen nou wè majorite moun Ki voye voice yo se moun ki aksepte pou genyen sa n ta kapab rele yon entèvansyon militè nan peyi Dayiti. Paske moun sa yo aletranje, yo pa kab vini nan peyi an. Genyen yon reyalite pou chak grenn Ayisyen ki aletranje. Nèg la gen dwa oubyen fi a gen dwa nan peyi blan. Li anvi rantre vin pase yon ti vakans. Paske li pa toujou evidan lè wap viv nan peyi blan an. Kòmsi pou rete la nèt ou pa janm fon parèt bò lakay. Ou gen dwa nan peyi Etazini ou deside al pase vakans an Frans. Ou gen dwa nan peyi Etazini ou deside al pase vakans nan peyi Ayiti. Lakay ou. Kounya pwoblèm ki vin pase la a, le fèt ke moun yo nan peyi Etazini oubyen yo nan yon peyi etranje. Yo pa kapab vin pase vakans Ayiti, donk ti kòb yo te gen nan men yo pou yo pase vakans lan, y al pase l nan lòt peyi. Brèf, moun sa yo, se sa k fè m toujou ap esplike ke yo vrèman nostaljik paske yo ta renmen vini nan peyi an. Gen anpil nan yo ki granmoun ki ta renmen vin viv lakay yo. Yo poko kapab paske peyi a gen pwoblèm. E depi w nan senkantèn ou nan swasantèn aparaman, ebyen vyeyès ou Se nan peyi dayiti pou vin pase l. M te trè kontan tande moun sa yo sitou la marèn de la chèn Carmelite ki li menm vrèman enterese pou ke gen yon fòs entènasyonal ki vini nan peyi dayiti. Pandan nou nan dosye sila fò m di nou ke ebyen gen anpil materyèl k ap antre jodi a. Ariel jwenn materyèl. Materyèl sa yo m ta swete ke yo vit. Itilize yo kont bandi. Tande byen kel diferans fèt vou ant nèg politik yo nan peyi dayiti avèk popilasyon kap kreve a. Nèg politik yo se de nèg ki la kap tire sou kòd la Yap fè sa n ta kapab rele masturbation politik. Yo fè peyi a kanpe sou plas. Yo pa vle negosye. Yon pòt de sòti pou peyi a. E pi sa w tande a la a, moun ki nan klas defavorize yo, moun ki nan klas mwayèn yo, se yo kap kreve. Men, anpil moun ki nan klas sa yo tou yo menm yo swete pou ke gen yon fòs. entènasyonal ki vini nan peyi an. Gen anpil nèg ki pran pòz nasyonalis yo. Se la a gen pwoblèm. Nèg sa yo gen gang pa yo. E se sa k fè w wè Lèzetazini li vit peze sou akseleratè lan pou l di yon seri de nèg la, Ey, poze nou! M konnen nou byen. Nou gen gang nou k ap travay pou nou. An kòmsi mesye pou nèg politik. ta mare sosis yo ak je nèf, pou nèg politik ta mare sosis yo ak je pèp. Men mesye nou mechan nan peyi sa a mesye. Pou kantite krim k ap fèt nan peyi sa a, pou zak kidnaping k ap fèt, pou moun k ap mouri nan Site Solèy, pou moun k ap mouri sou Bèlè, pou moun k ap mouri nan Matisan, pou moun k ap mouri nan ba Dèlma, pou moun k ap mouri nan Kwadèboukè. Nou mare sosis nou ak gang e n ap kontinye mare sosis nou avèk yo paske fòk nou gen kontwòl yo. Eleksyon pral rive fò n ta gen gang pa nou. Epi, ou tande gen yon fòs entènasyonal k ap vini, tout nèg ap voye pye. Antouka Lèzetazini di l prè, Kanada di l prè, anpil lòt peyi di yo prè. Men Sendomeng li menm, l ap mete antouray li la paske l di gang sa yo. li p ap aksepte pou yo rantre lakay li. Kounye a gen enfòmasyon k ap sikile kòmkwa Jimmy Cherizier alyas Barbecue ta swete gen amnisti. Bon, se yon chwa. Paske si nèg la estime ke li mouye rad li ase pou peyi Dayiti. Paske pa bliye nèg la li menm li di w se revolisyon l t ap fè. Jan bagay la ye la jounen jodi a la m ap mande m èske gen yon gang. k ap gen ase odas si ta gen yon fons entènasyonal ki vin la pou l mande amnisti? M ta renmen poze tèt mwen kesyon sa a e m ta renmen nou reponn kesyon sa a tou. Antouka, ki sa Izo vle? Ki sa Ti Lapli vle? Ki sa Babekyou vle? An n tande Jean Robel Dorcéna, responsab Komisyon Nasyonal Dezameman. Demantèlman ak reyensèrsyon k ap entèveni sou kesyon sila. Si w pran Matisan, nèg Matisan yo te jwe egzije fò yo fè yon negosyasyon avè yo pou yo konnen yo menm yo rekonèt yo se pitit peyi a, yo se pitit Leta. Sa se moun Matisan. Moun Matisan, lè m di w Matisan, Gran Ravin, Vilaj de Dye, nèg sa yo toujou egzije, ban m ba w egzanp gad, tande. M ap ban nou yon egzanp ki trè klè. M sonje m ap site yon non nèg ki ame yo, Izo. Izo te fè yon negosyasyon avè nou pèsonèl. Lè m di w pèsonèl avèk komisyon an. Li te di nou men yon lis moun li te ban nou. Li di nou, ou wè lis nou moun sa yo, si nou mete madanm mesye sa yo, mari medam sa yo nan travay, pase pa bliye mwen nou fokis sou nèg ki ame, gen fi ki ame tou wi. Mèsi se sou sa plizyè fwa m fè emisyon avè nou e spesyalman li te di nou apeprè 50 moun li te di nou men moun sa yo si n mete moun sa yo nan travay w ap jwenn yon diminisyon kidnapin o fur et à mesure ou p ap janm jwenn men kijan men kijan men kijan li menm pèsonèlman l ap retire kò l nan dosye sa li pral fè mizik. Li pral fè sesi, li pral fè selotan. Nou pran, nou travèse gran ravin. Gran ravin. Sa se pou vilaj la? Vilaj de Dye. Mesye gran ravin yo te di m. Depi yo pran yon pakèt jèn pou yo. Yo mete yo. Paske jèn sa yo deja konn zam deja. Yo pa pral nan vòlè y ap sou lòd yon chèf. Gen anpil ladan yo ki prale nan kesyon pou yo ta mete yo nan enstitisyon peyi a, bay sa yo pou yo retire yo nan lari a, Ba yo travay! Ba yo travay, yo menm nan nivo pa yo, afè kidnapin nan ou pap janm tande sa, sa e anlè ak peyi nou sa. Sa vle di se preske menm revandikasyon yo genyen, afè travay! Preske menm revandikasyon. Ok ann desann. Moun anpil moun m pral rive sou manman penba wi m pral avè w wi moun nou wè kan moun nou wè ki nan ekip ki nan ki nan e lòt sektè ki nan zòn pènye a. E wap pale de vitelòm. Vitelòm ki diferan de anba lavil. Sa misye wi. Vitelòm li menm vitelòm son pwoblèm politik lap regle. Pwoblèm politik avèk kiyès? Pèsonèlman, li di m konsa gen nèg yo te itilize l, yo itilize l mal jounen jodi a yo fè l pase kòm bandi, e l pap dakò sa, e l ap devye gouvènman sa ki la a. Li pa site non ba ou? Li pa site non? Bon, se pa sa m vin fè jodi a, an nou pale de, nou evite sistèm sa paske. Wi ok, men men pou m konnen. Tann tann kounya pa bliye non ou gon metòd nèg ti lapi mande yon bagay mèt nan kisa vitelòm mande menm si lap regle sa kisal mande poul sese regle sa avèk popilasyon an paske finalman epa politisyen yo kap peye se popilasyon an kisa vitelòm mande. Li dil te gen negosyasyon pèsonèl avèk nèg yo nèg yo pa respektel lap fè nèg yo sonje kote yo te sòti bon Brèf e l di sa, li di m sa an a de, li di m sa prive e l pale avè m prèske chak lè, li toujou repete m sa e misye di mwen grenn solisyon an depi yo vle li gen yon pwopozisyon ki an kou l ap ekri l e Lap ekril lap voyel ban nou nan segonde non non lap fòmile demand poul kanpe a sa vle di menm jan a lòt nèg yo epa yon pwopozisyon politik li pral fè de sòti kriz poul kanpe nan aksyon lap fè yo e lè sa ok dakò sa vle di lap fè yon pwopozisyon pou men sa pou yo bali paske m konnen yo tap pale de misye gen plizyè kay ke yo vòlè misye gen tè Ok li gen de teren ke se pou li ye donk. Yo te pwomèt gwoup sa a menm y ap mete yo manm majistra nan komin nan. Ok dakò mentnan fè misye voye l ba ou pou w ap pale pwochènman pou m kapab gen revandikasyon misye a. Ann desann. N ap desann n ap desann nan gran kay la kote bagay la ye a kote dosye a ye pou lemoman an. Nèg Jenèf Jenèf an fanmi e alye yo, yo voye yon pwopozisyon ki ap sikile sou entènèt la Non, m pa nan pwopozisyon ki ap sikile sou entènèt la. Ou menm, ki sa nèg yo di w? Paske pwopozisyon ki ap sikile sou entènèt paske entènèt la pa gen non. Ou konprann? Se ou menm k ap pale avè nou, di nou men sa nèg yo di pa egz ann ale. Jenèf. Jenèf te mande pou yo fè yo te anpil ladan yo te mande amnisti Yo mande tou pou yo fè yon negosyasyon pou yo patisipe nan sa k ap fèt nan peyi a, nan tout sa k ap fèt Pou patisipe nan gouvènman. Yo mande pou yo patisipe egzakteman nan gouvènman. Yo mande tou, yo di, yo pa gen pwoblèm, gen anpil ladan, m pa di tout, gen anpil ladan yo ki di yo pa gen pwoblèm pou yo ta pou yo ta fè yon koulwa imanitè. Pou yo ta fè yon koulwa imanitè. Yon koulwa imanitè pou al ki bò? Pou al fè ki sa? Se la pwoblèm nan chita. Èske se nan lopital? Kidonk, yo menm, yo pa gen pwoblèm pou sa, men yo kesyone koulwa imanitè la. Se sa ou vle di? Egzateman. Yo kesyone l. Yo kesyone l. Yo di, bon, pou fè ki sa? E pou al ki bò? Eske ap gen kontwòl kote y ale a? Brèf, tou sa yo m pa bezwen bay tout detay paske n ap eskize mwen si m di sa paske gen de bagay moun nan di w lè w lan negosyasyon fò w fè rezèv pou demen si Dye ve si gon pwoblèm pou kapab pwoteje ni moun k ap negosye avè w la ni moun ki anfas w a. Paske negosyasyon pa fèt lan radyo, li pa fèt piblik. Antouka ou kwè nèg yo ta vle sa vre Dorcena? Ou kwè son bagay konsa Jimmy Cherizier tap mande? Ou kwè son bagay konsa lòt chèf de gang yo tap mande? Responsab Komisyon Nasyonal Dezameman, Demantèlman ak Reyensèrsyon an li rapòte ke plizyè kondisyon poze pa bò kote bandi yo ki fè pati òganizasyon kriminèl G9 pou debloke Tèminal Varreux. Amnisti ak anilasyon avi de rechèch se prensipal kondisyon nèg je nèf yo poze. Ayy tèt chaje. Nou kanpe la. Antouka fò n di ke toujou daprè Jean Rebel Dorcénat, sitiyasyon sekiritè peyi a parèt alarmant. Popilasyon an twouve li depi kèk tan la a anba gwo lapèrèz. gang yo kontinye ap fè ekzaksyon. Dènye ekzaksyon ki ap fèt la se blokaj tèminal Varreux pa bò kote òganizasyon kriminèl G9 an fanmi e alye. Yon sitiyasyon ki riske plonje peyi Dayiti nan yon kriz imanitè san presedan. Antouka fòn di ke gen anviwon 4 milyon moun ki menase pa famin nan peyi Dayiti. Se Pwogram Alimantè Mondyal ki di sa. Nan yon kominike li pibliye nan dat 14 oktòb 2022 an, sitiyasyon sekiritè peyi Dayiti kapab lakòz yon kriz grangou san presedan kote ke 4.7 milyon ayisyen ap fè fas ak grangou 1.8 milyon Nan faz urjans gen 19 mil ki nan faz katastwòf daprè kominike sila. Alerte par sitiyasyon sa nan peyi Dayiti ebyen FAO li menm apiye sou sonèt dalarm nan kote ke gen 2 òganism nan loni ki fè konnen 65 pousan popilasyon site solèy bezwen asistans prese prese nan zòn sa kote ke se lagè kap fè pale de li.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 Si w te gen chans tonbe sou videyo sa, mwen m anvi preske pa vle poste yo ankò. Se yon videyo ki dire 21 segond. Kote ke bandi kanaran yo, nèg yo ap montre gwo bout zam yo genyen, kote ke yo pase yon chèn bal ladan l, e yo di yo menm yo prè. M ap mande m, èske lè nèg yo tande gen yon fòs entènasyonal k ap vin sou tèren an, yo pè? M pa kwè nèg sa yo pè non, paske nèg sa yo gen bagay nan men yo. Yo gen bagay nan men yo pou yo kapab fè batay. Premyèman, se pale de fòs imanitè la. M te pran tan pou m li arete a. Nan arete a, m wè ke gouvènman adrese ba PM Ariel Henry manda pou li kapab mande yon entèvansyon avèk yon fòs imanitè. Kontrèman avèk sa anpil moun ap di kòmsi se pa yon fòs militè de yon peyi espesifik. Lè nou analize sitiyasyon peyi sa a, anviwònman, evolisyon zòn yo, nou kapab di ke nou pa ka deplase sou 3 kilomèt anndan peyi sa a. Nou pa ka deplase sou 3 kilomèt. Chak fwa ou rive wap bute sou yon obstak ki pote ale jounalis, doktè, enfimyè, enjenyè, peyizan, fanm, timoun, elatriye. Pèsonn moun pa epanye. Son katastwòf li ye. Son katastwòf. imanitè. Lekòl pa ka fonksyone, nou klotire yon ane avèk anpil difikilte e jounen jodi a la 5 depatman koupe nan le gran sid. Rès nan nò yo tou ap tandans lan se sa vè sa l prale. Donk nou di ke. yon fòs imanitè fò l vini nan la mezi di posib pou l ranfòse sak la yo ranfòse la polis ranfòse lame akonpanye yo nan travay ke yap fè pou rann peyi a vivab donk andeyò de tout entèvansyon militè kap vin fèt tankou sa te fèt an 94 kraze lame minote la polis. Minyote militè trennen yo tankou yon chyen ki mouri, sa nou pa ladan lojik sa yo. Men, nan yon demach imanitè, pou n retire peyi a nan sa l ye la, nou menm nou te pran tan nou, nou pale a rès depateman yo pa le byè de òganizasyon ke n genyen sou zòn yo. Nan 10 depateman nan nou gentan deja genyen omwen 5. nan relasyon nou devlope avèk yon ansanm dòganizasyon, m pa di tout depatman, se yon ti echantiyon nou pran, e pa mwen ki fè l, se kòwòdonatè yo, dirijan dòganizasyon yo, nou rann nou kont ke deja la, nou gen 5 depatman ki di ke yo pa kapab ankò. Sitiyasyon difisil pou yo, menm nan zòn kote yo ye a, vwa pou yo ta antre sou Pòtoprens, tankou le Nòdès. Latibonit, Plato Santral, Grandans, Lwès, yo mande pou ke lapè tounen nan zòn yo. Yo mande pou ke yo ka deplase atravè kominote kote y ap viv la. Donk, yon fòs imanitè yo menm ki esprime yo konsa, l ap ede yo soti nan sa yo ye a. E sa fè nou di ke nou pa nan yon fòs k ap vini. kap pran polisye nou yo mete yo nan yon kwen non se kòm nou gen yon defisyans de materyèl teknik pou nou fè fas a sa kap monte la yo nou wè egzanp yo mezanmi a chak entèvansyon se ra ladan yo ki reyisi sitou entèvansyon ki mande plis fòs yo nèg yo ki rive tèlman yo pran menm cha nan men polisye nou yo aktyèlman la nou wè sak pase nan yon zòn. Cha yo pa nan men lapolis. Donk nou menm, depatman sa yo di ke si son fòs imanitè ke yo favorab avèk li, nap tann, nap tann rès depateman yo pou nou fè yon dezyèm konferans pou nou esprime nou klèman. Donk nan yon fonksyonman nòmal, oken sitwayen serye, onèt ki gon santiman de nasyonalis pap dakò ke lame yon peyi anvayi ou, debake lakay ou. Men gen yon konsta ke nou fè, anpil nan moun wè kap pale la yo, ki gen dwa di yo kont lame, yo kont sesi, yo kont entèvansyon. Lè yo, lè yap pale anfas ou, nan yon emisyon, yo gen yon diskou, men kou yo nan an deyò de diskou a, yo gen yon lòt jan yo esprime yo wi, sak pase? Yo, yo reflechi pou di ke si fòs imanitè sa vini, peyi a ap gen yon stabilite. Referandòm ap fèt, eleksyon ap fèt, epi eli yo ap antre an fonksyon. Sa kapab deranje yo, paske se de moun, pa gen lòt fason pou yo rete sou echikye politik peyi an, se dan la debandad, se dan lenstabilite. Donk e nan sans sa nou di ke gen 5 depateman ke nou tcheke, ke nou pale avèk yon seri dòganizasyon ladan yo. Yo menm yo di ke yo pa kapab ankò, yo swete ke gouvènman an jwenn sipò. zanmi e ami ke nou menm nou se manb fondatè OEA e Òganizasyon Nasyon Zini. Dezyèm pwen nan sa a, ki sa k kreye enstabilite? Afè nèg ki ame, ki gen zam nan men yo, de tout kalib, yo ba yo tout non. Men kilès moun sa yo ye? Ayisyen, nèg ki te nan lapolis, nèg ki nan zòn yo, ki te lekòl, dè nèg ki te gen lòt pwofesyon yo t ap fè, Pou yon rezon pou yon lòt, yo twouve yo dèyè yon M-50, dèyè yon Kalachnikov, dèyè yon Beretta, yon 12, kèlkeswa tip ou kalib zam ki nan men li. Men ki kote zam yo pase? La yo pase nan ladwann. Ki kote yo soti? Nan peyi ki gen relasyon komèsyal avèk nou. M ap raple nou ke yon sèl Ayisyen fè antre 77 zam nan peyi a. Si yon zam sa a chak tiye yon grenn moun, Nan yon mwa, nan yon mwa, li menm pou kont pa l, li gen 77 moun sou konsyans li. Nan 12 mwa, nan 3 zan, nan 4 an, e si gen 20 moun, 30 moun, 40 moun k ap fè sa, w ap wè ke sa se yon jenosid k ap fèt sou popilasyon an. Nou youn la pa epanye. Nou youn la, nou gen zanmi nou k viktim, nou gen sè nou k viktim, timoun kou granmoun. Jèn kou vye, pwofesyonèl, tout kalite moun viktim de sitiyasyon sa a. Donk nou menm, o nivo Platfòm Politik Viktwa, nou swete ke si gen yon bagay k ap regle nan zòn sa yo a moun ki gen zam yo, se pa yon jenosid pou l ye. Se pa yon pote boure pou gen domaj kolateral. Sof si ke nèg ki ame a, li vin tire sou lapolis. Men si lapolis ta gen mwayen pou l entèsepte mesye sa yo tou vivan, se t ap pi gwo viktwa pou lasekirite nasyonal, lasekirite piblik. Poukisa? Se t ap yon opòtinite pou nou konnen, pou yo di nou ki moun ki ba yo zam sa a, tip de zam sa yo, kilès ki ba yo lajan e ki krim. E ki kriminèl notwa ki akonpanye yo nan sa a menm jan avèk mèt Caleb te di gen de kriminèl notwa anndan peyi sa a k ap fè krim lage sou do moun e sa fè nou menm nou swete ke tout mesye sa yo ki ame a m redi l ankò si pa gen yon rezon de datak lapolis nou swete ke Ou fè tout strateji, lap itil leta, lap itil peyi a a lavni, pou nèg sa yo vin temwanye kilès ki ba yo zam nan, ki kote zam nan soti, e ki moun ki ba yo lè mwayen pou akonpanye yo nan aksyon yap fè yo, e ki aksyon yo konn fè pou moun sa yo. Donk sou baz sa, nou reyitere ankò, nou reyitere ankò, Twazyèm fwa ankò, fòk limyè fèt sou sa k te pase Lasalin nan e nou menm nou reklame fòk pwosè sa fèt. L ap itil peyi a pou n fè limyè sou ansanm de bagay e menm jan tou a sa k te pase Dèlma 32, gen de jèn sitwayen ki konsyan de sitiyasyon sa a ke yo di yo pa ka kenbe ankò pou yo wè sa k ap pase anndan peyi sa a. De moun ki di y ap fè twazumen e ki nan yon dinamik de gansterizasyon peyi an, de kriminalite. y ap planifye pou yo fè zak lage sou gouvènman, lage sou do moun e nan jou sa yo k ap vini la a n ap gen yon lòt konferans kote ke nou pral ba w plis enfòmasyon. Se pa mwen k pral pale non. Moun ki te viv rankont Dèlma ki sa sa k te fèt pou Dèlma 32 yo. Ou pral tande e m ap raple w, m ap anonse w tou dènye enfòmasyon ke operasyon sa k te fèt Dèlma 32 a ki tiye plizyè moun e ki pote lavi 2 jounalis ayisyen, Li te rele Operasyon Vòlkan e moun ki te temwen de aksyon sa a, yo bay lis tout moun ki te fè krim krapile sa a e erezman Jovenel vin mouri touswit, yo pa t gentan asosye pèsonn moun menm jan yo te fè pou ti zanmi ki te mouri Channmas la, Ti Blan Tatou, menm jan yo te fè l sou Dèlma, yo pa t gentan gen chans sa a, menm jan yo te fè l sou Lasalin. Donk Jovenel mouri kèlke semèn kèlke jou aprè. Donk, mwen di lapolis, lajistis, mwen menm, enfòmasyon ke m genyen, pa le byè de 2 moun sa yo, operasyon vòlkan an ki te pote moun sa yo ale, nou idantifye moun pou lajistis, lapolis, kesyone sou krim sa. Mèsi. Premyèman, viza se yon koutwazi. Si yo rive koupe viza yo pou yon rezon kèlkonk, se paske yo gen enfòmasyon. Men m ta swete ke desizyon sa a itil peyi a tou. Ok paske gen enfomasyon. Eske eske koupe viza eli ki meyè solisyon m pa konnen. Eske moun sa yo tou kilès yo ye? Eske moun sa yo tou pa gen viza plis paspò ofis etranje? Sa yo gen moun an Ayiti yo pati sou yon paspò lè y ap tounen yo pa tounen sou li non. Pa bliye ke m se yon ansyen direktè imigrasyon. Gen de bagay m konnen, m travay sou yo. Lè m di w m direktè imigrasyon, m pa t direktè teknik. Pa le fèt ke m te direktè jeneral enteryè, m se direktè tout direksyon ka anndan ministè a. Lè gen yon pwoblèm ki prezante anndan ministè imigrasyon, se mwen yo rele ki pral travay sou li. Mwen di w ankò, mwen te konn travay sou de dosye, gen de moun k ap rantre nan peyi a avèk fo paspò. Nèg ap pati antanke Ayisyen epi li tounen kòm yon Chinwa, kòm yon Japonè. M gen omwen 3 ka konsa. 3 ka konsa. Men moun sa yo kilès yo ye? Se de gwo tonton anndan peyi nan sektè ekonomi an. Donk sa vle di ke èske moun sa a gen viza epi li gen paspò yon lòt peyi? Donk tout sa yo fò yo klè. E dezyèmman tou, nou pa swete ke yo fè l pou ou paske ou menm. ou pa moun yo, yo pa fè l pou misye paske misye se moun yo. Enfòmasyon revele se ta otorite ki ta gen konivans ansanm avèk gang ki ap ba yo zam, se ta pou sa. Mwen menm klè avè w wi. E pa m di w m pa vle youn nan mesye sa yo mouri. E si yo di se Mon Cheri ki te konn ba yo zam, fò w gen kouraj pou w di e mwen ki te konn ba yo zam. Si yo di se Ti Pyè, Ti Klod, Ti Jak, Ti Jan ki konn ba yo zam, fò w gen kouraj pou w di sa. E sa ke m di w ke. Se pa sèlman koupe viza a. Gen temwanyaj ki pou soti nan bouch mesye k ap tiye moun yo. Mesye, èske, dènyeman la gen 7 jounalis k al fè yon repòtaj. E, gen 5, gen 2 k rete wi. Li mouri paske l se jounalis? Nan mòn nan ankò. E, 95 pousan jounalis ki nan peyi a tout se zanmi m wi. Paske mwen m te kòmanse metye sa tou. M fè ennan edmi, dezan ap travay kòm jounalis ekonomik, fè repòtaj, bay bilten ekonomik pou radyo Megastar. Donk sa vle di ke m konnen ki doulè k genyen, soufrans. Yo boule anlè nan baz Ti Makak anlè a mesye. De jèn gason. Yo toujou konn vin la wi. Toujou konn vin la. Premye jounalis anliy ki zanmi avè m se sa yo te youn ki te antijan. Plen ki mouri anlè a. Sa fè m mal. Yo tiye Diego Charles. Yo se zanmi m. Diego Charles te renmen yon sè. Manman m te malad, te gen yon kansè. Li te ret bò kay Diego. Diego te ede m met manman m nan machin yon maten. Paske m konnen, m konnen sektè a. Nou pa ka kite sa ap pase. Nèg ap fè krim, pa le fèt ke l gen afilyasyon avèk menm moun ki di y ap bloke viza, y ap bloke sesi, yo pa janm touche l li menm. Sa yo fòw afè de pwa de mezi a fòw sesel fòw rele fòw di ti jan ou fè sesi ti pyè ou fè sesi kèlkela sa moun nan fòn frape nan pòt li pase m pa nan m pa nan solisyon kosmetik koupe viza aprè 4 mwa ba lil epitou krim nan krim kòmanse pi rèd nan peyi sa nou paka nan sitiyasyon sa ankò nou pa kapab konsa donk sa kèm di ke wè politisyen an ayiti esperans ke nou fè yo gen de fas. Nan emisyon yo gen yon fas, kou yo lakay yo men al yon lòt kote. Non, men mwen gen yon sèl fas. Sa m di devan ou la, li map di dèyè ou. Trè byen. Ou pa ka gen pratik sa. Donk nou menm nou di ke jistis pou moun ki mouri, ke l te Lasalin, ke l te Dèlma, ke l te kèlkeswa kote a, Dèlma, Dèlma 32, fòk nou fè limyè sou sa. E si yo jwenn se mwen ki fè krim nan, fò al peye pou krim ke m fè. Ou toujou gen viza ameriken, DG Fednel? Non, m pa gen viza ameriken, li fini.